Bonjou bonswa tout moun ki jan nou ye donk m espere ke n anfòm pa la gras de Dye donk depi m tande vwa sa se jefte 509 m vin pale nou de pi netwòk pli presizeman de sèk de sekirite pi netwòk anpil nan nou konn tande pale de sak sèk de sekirite a men konsa tou gen poko janm tande pale de li konsa tou gen konn tande pale de li kreye l gen tou konn tande pale de li men ki pa konnen ki jan pou yo kreye l Deja pou moun ki pa konn tande pale de li yo banm pote yon ti definisyon pou nou. Banm pote yon eklèsisman pou nou sou ki sa ki yon sèk de sekirite. Yon sèk de sekirite se yon sèk de konfyans. Yon sèk kote ki wap ajoute kelke moun de konfyans nan la dan li pou kapab sekirize rezo a. Donk non sèlman pou sekirize rezo a, se pou sekirize kont ou an tou. Donk, se deja se yon avantaj. Paske lè kont ou an sekirize, li bon pou ou. Dezyèmman, yon sèk de sekirite, li pote pou ou yon ogmantasyon sou to de minaj ou. Donk, anpil nan nou kon souvan bezwen evite moun nan pwojè a pou to de minaj nou ka ogmante. Kon sa tou gen kon eksplike de moun e kisa ki pi net kòp pou antre nan pwojè a men moun nan refize antre. Men, gon ti fason ki trè senp pou nou te ka ogmante to de minaj nou malgre se pap anpil. Men, nou tap ogmante to de minaj nou yon fason e yon fason pou nou te ka mine avèk yon to ki pli zelve. Ok, donk, sèk de sekriti ap pèmèt to de minaj nou ogmante. Deja, ap male direktman. Nan videyo a, donk pou n kreye yon sèk de sekirite, nou oblije genyen pou pi piti 3 sesyon de minaj ki tèmine. Lè m pale de 3 sesyon de minaj ki tèmine, jodi an n ale, nou klike nou mine, donk demen si Dye ve, n ale nou klike nou mine, epi lè dezyèm nan fini, nou klike sou yon twazyèm pou n mine, epi a la minit ke twazyèm nan fini, y ap vin ban n posiblite pou n kreye yon sèk de sekirite. E sèk de sekirite sa la ap pèmèt ke n mine avèk yon to plis elve jan ke m te di avan. Donk, an n ale dirèkteman. Pou n kreye yon sèk de sekirite, donk, deja n ap wè nan pati sa mwen gen yon ti boukliye. Donk, nou menm ki poko kreye sèk de sekirite a, n ap wè l pa gen boukliye a menm. Men konsa tou gen moun, se yon sèl moun yo mete nan sèk de sekirite a, sa pa vle di ke sèk de sekirite a gentan bon. Donk, l ap fèb la. Donk la, kont nou an pa sekirize. Donk pou moun ki wè l a pi ba yo, nou pral regle sa. Donk pou moun tou ki wè l li full yo, n ap verifye yon ti bagay avèk mwen. Donk lè ke n klike sou sèk de sekirite a la, donk n ap verifye nan chak nimewo yo, si n pa tro konnen enfòmasyon de sèk de sekirite a, nou wè si nimewo yo verifye. An ba yo, si tout fwa nimewo moun nan pa verifye, n ap wè l ekri nimewo de telefòn non verifye. An ba chak grenn sa nimewo de telefòn yo pa verifye. Nap wè l ekri. Donk si nimewo yo pa verifye se kòve nap fè. Nou sipoze retire yo pou nou mete de moun ke nimewo yo verifye. Donk banm mete l. Donk pou moun ki wè boukliye a poko parèt nan kont yo a, ti boukliye sa, sa ap gen pou yo fè ap gen pou yo klike sou 3 ti ba lateral ki anlè a goch yo. 3 ti ba sa yo, yap gen pou klike sou yo. Aprè ke yo fin klike sou yo. Yap gen pou klike sou Rule. M kwè an premye nap wè Akèy, Minèt, Pay Bozè, Ti Sèvis, Minedupi, Ekip de Minaj epi Rule. Donk la, se sa ki enterese nou, Rule. Li gon ti logo pi akote l. Nap gen pou n klike sou li. Lè ke n klike sou li. Donk la, pou moun ki pot ko ajoute moun menm yo, sa ki enterese nou, se pati sa, kontributè. Kontributè la, donk kòm etan donen ke nou pot ko ajoute moun menm, bouk li a pot ko paret, nan pou el la, la pe kri kòmanse. Donk pou moun ki te getan, ajoute moun yo, la pe kri apèsi. Men fòk nou syo ke moun nou mete yo, se moun de konfyan, se moun kap pase KYC an, donk menm jan. nan pati minèt la. Donk fòk pou yo ka migre sou walèt nou, donk fòk moun sa yo pase sou fòk yo pase KYC an. Ok, pou n avanse, donk m deja di nou sa nan pou elektrik kòman se pou moun yo. Pou moun ki pou kou kreye menm yo, pou moun gen tan kreye, gen tan meton moun, 2 moun, 3 moun, ensi de swit, men moun ki mete moun tou k pa verifye nimewo telefòn yo. Donk la n ap wè l ekri aperçu. Donk n ap avanse. Nou klike sou aperçu. N ap wè l revoye menm kote a. Donk sa k fè m pase pa tout chemen sa yo se pou m ka montre moun ki pot ko kreye menm yo kote pou yo ale pou yo ka vin jwenn posiblite pou yo kreye. Men pou moun te gentan mete yon grenn yo ka tou klike sou ti bouklye a. Ok. Donk mwen m ap wè sèk de sekirite m nan gentan full. Li fort. Donk la tout moun sa yo se de moun de konfyans. Moun m konnen k ap pase KYC an, sa se moderatè Chat Kreyòl la, sa se Frantz 49. Youn nan gwo antèt yo tou nan pwojè, youn nan pi granmoun nan pwojè P-Network la nan Ayisyen yo. Donk Jackson se parenn mwen, Kerfia toujou se youn nan fiyèl mwen yo. Se de moun ki pwòch mwen, de moun ke m fè konfyans. De moun ke m konnen k ap pase KYC oubyen k gen tan pase KYC an. Reklam gentan konnen pi yo banm yo, pi sa yo yap transfere sou, yap migre sou wallet mwen an. Ok, pou moun ki poko gen menm oubyen ki gen youn, de, twa, kat yo, sa nap gen pou nou fè nap gen pou nou klike sou ajoute depi vo kontak. Ajoute depi vo kontak. Donk lè n fin klike sou ajoute depi vo kontak la, la pral ban nou tout nimewo, nimewo ki gen pi yo. Mwen m telman gen, gen kontak moun ki itilize pi sa son bagay grav. Tout sa yo se kontak moun ki itilize pi. N ap wè logo pi an akote yo. Depi moun nan itilize pi netwòk, n ap wè gen logo pi an. A kote yo. Ke l fon ti defile pou nou. N ap wè jiska prezan m ap jwenn m ap jwenn kontak ki itilize pi toujou. Ok. Donk pou n ale direkteman. Pa egzanp si tout fwa m ta di. Pa egzanp. Ok. Si tout fwa m ta di ke. Moun sa. Fiyèl Network se yon moun de konfyans, se yon moun ke m konnen ki kwè nan pwojè a k ap pase KYC an. M di, a, ban m ajoute moun sa nan sèk de sekirite m nan. Donk sa m ap gen pou m fè, m ap klike sou Fiyèl, Fiyèl Network la, pa egzanp nou menm si moun nou pral gen de konfyans la, n ap fè l. Dapre yo di n, moun sa sanble yon manb nan P-Network. Donk pou n ka ajoute l, n ap gen pou n klike sou Konfime. Sou konfime sa. E sa na fè pou n ka ajoute l. Na gen pou n klike sou konfime. A la minit ke n fin klike sou konfime. Na pwè ke l ap retounen. Na pa ajoute moun yo ensi de suite. Ensi de suite, ensi de suite. Jiska se ke nou fin foul sèk de sekirite nou an. Epi lè n retounen la, n ap verifye chak grenn moun pou n ka wè si nimewo telefòn yo verifye. Donk, chak grenn moun fòk nou wè anba yo pa ekri nimewo de telefòn non verifye. Fòk nou wè yo senp tankou sa ke m ajoute yo. Fòk nou wè e fòk nou wè kontribisyon an, ba la li vè epi l foul. Ok, donk. A la minit ke nou wè l vè epi l foul, se ke sèk de sekirite nou an, li bon. Donk, nou pral wè ke n ap mine avèk yon to ki pli elve. Deja, mèsi paske n te pran le tan. E trè pwochènman, m ap vini avèk yon lòt videyo pou nou ki plis enteresan. Mèsi, tchaw!